Nap come back. Se sa m te di. M kon moun ki te di l ap tann mo angle a nan mitan nou 2 a. E di m nan mitan 2 angle fò m pale angle a. E bat mwen menm. Nou 2 gason. Se te Lense e Samuel. An tou ka Samuel li tonbe sou. De angle a e bat mwen menm. An tou ka la bonne nouvelle. Nou vle ke tout moun ki ap enkyete yo. Se ke Pastè Amel Lafleur te desann nan pakè a, Samuel? Wi, nou te gentan di si gen yon grand e tout moun ki tap swiv nou depi nan evolisyon nap tounen, vwala, e tout moun ki tap swiv nou depi nan debi e ou koman, paske ou konnen lè yon moun se fidèl yon moun se bagay ki, se pa bagay pou jwe a sa Samuel. Non, se bagay pou respekte. Se bagay pou respekte, sa vle di ou ka tande yon fidèl Pastè a la. Gen gwo pwoblèm paske genyen sèten, sèten, sèten, sèten medya, wi sèten medya ki di ke Past Shamel lan gadavi, li fèmen, etc. W ap tande yon pakèt bagay, se nèg k ap fè vyou, men nou menm fò n ba w verite a. Kisa n te di depi nan kòmansman an? Nou te di moun yo, n ap di w egzakteman sa k ap pase. Enfòmasyon klè, presiz. Konsiz. E sa m te di. Pastè Armel Lafleur pa nan gadavi l, li pa fème, li t al reponn kesyon, nou pa ka ba w detay ki sa k te fèt paske nou pa t anndan, men nou pa ka di w tou l fèmen paske nou konnen li kite pakè a l ap rantre lakay li. Donk sa vle di sa se trè zenpòtan pou tout moun konnen. Konnen, pa fè tèt nou cho, sitou lè adèpt, m ta ka di lè fidèl de pastè Armel. Lè m di lè fi Edward Samuel la, m pa ta oblije pale konsa a non. Wi, men fòk nou di sa. Ok, paske paske kisa li ye, mwen vle pou moun yo konprann ke radyo chanjman FM se yon radyo ki ap goumen pou l se yon radyo objektif. A vle di ke pou nou pa gon, pou nou pa, pou nou gen ekilib nan balans lan. Wap wè ke si n ap pa, depi, depi maten, nou pa di w de bagay Nou pa envante yon bagay. Nou pa envante yon bagay. E n ap goumen anpil. Pou n fè sansasyon. Wi, n ap goumen anpil pou sa rete. Wè. Jan li a pou l konsa. Se objektif la sa. Se objektif la sa. Paske metye a pa ba nou dwa pou n ap veye bagay la nan. Pou n ap retire ni pou n ajoute. Nan. Nou pa ka tòde jan Doktè Lenny te ap eksplike tòsyon an. Se yon bòn nouvèl. Wè. Se yon bòn nouvèl. E pi tout moun ki te enkyete, ki te gen tèt chaje, ki te ap kase. Kase. Ou byen moun ki te ap suiv. Nan rezo sosyo epi ap di mezanmi m pa konprann sa k ap pase moun ap te konfi paske m pa konprann kisa k te sòti bon definitivman medya yo lè m di medya yo m pale de radyo chanjman avèk ti forèv nou bay sa k genyen an wi sa k enpòtan pou moun konnen wi sa k enpòtan pou moun konnen sa k enpòtan pou moun konnen paske moun nan yo bezwen konnen kisa k te pase erezman erezman ou te avèk nou depi maten pou te swiv dewoulman jounen an paske gen anpil dezenfòmasyon. E se rezon sa ki fè nou tounen pou nou di w egzakteman kòman sa ye, pastè Amel te nan pakè, li antre lakay li, donk jwenn moun kap di w sou rezo sosyo li an gadavi, non se pa sa, li rantre lakay li. Deja un grand merci à vous messieurs, merci. Bon merci, merci Esther, merci à tous, c'est un plaisir, c'est une belle journée. Très belle journée. Il faut encore encourager l'équipe de la. de nou teknisyen, te gen anpil medam, gen kap gade sou kote la, wap pwoti gade sou kote la, nou te gen anpil medam. Mesye, se pa di m te fi sèlman m te gen, non, Valéry, Kanè, Kalix, lòt mesye yo. Jidlo. Mesye yo, good job mesye, good job. Good job. Donk, mèsi ankò, epi rete konekte sou televizyon an, sou radyo a, ban mwen li fè egzakteman 1 è 49 minit, donk, kèlke minit ou pral genyen Sport Changement sou Radyo Chanjman FM, Donk rete branche Radyo Chanjman FM e osito ke genyen yon evolisyon, yon bagay ki merite pou konnen, nou menm nan Radyo Chanjman FM nou pran, n ap fè tèt nou le devwa pou nou enfòme ou byen enfòme. Mèsi ankò e a la pwochèn. Merci à tous. Actualité Changement Actualité.